Bonjou, bonswa tout moun kap gad video sa, jodi a m vin pale nou de Ti Josenie avèk Fantom ki nan yon gwo bif nan moman la, depi kèk semèn nèg sa yo nan gwo bif. Avan nou antre nan bif la, fòk nou pran jodi a pou nou swete Ti Josenie bòn fèt, ou konnen jodi a ki se fèt Ti Josenie e li gen yon bèl pwogram lap òganize, m pap pale plis de sa, map antre dirèkteman nan manman koze a. Fantom fè yon tweet jodia kote li kouri ak Ti Joe Zeny nou konn Fantom se yon nèg ki toujou kare. Jodia l fè Ti Joe konnen ke li pa gen tan pou l pale anpil li jis di sa l ap di a epi l fini. Epi l di si m te rayi w oubyen gen yon pwoblèm avè w mwen t ap mache sou ou antanke gason. M pa konn bay bay pouri kolòn vètebral mwen. Se sa Fantom voye di Ti Joe. Nou konn Ti Joe Zeny se yon nèg ki pa janm pè bif, ki pa janm pè fawouch ni. Okenn jan de bif la. Nap tann yon repons nan men Ti Jozemi. Nou konnen jodi a e fèt li, li pap kouri reponn kounye a, plis konsantre l sou afè fèt li, e anplis li gen yon pwogram lap òganize jodi a. Sou chanèl sa nou pa la pou nou fè buzz, ni pa la pou nou pale mal de okenn moun, nou pa la pou nou sal non okenn moun. Nou di bagay la jan l ye a. E ou menm ki ta vle ret konekte, pa bliye abòne epi aktive klòch notifikasyon an.